Li son sezisman. Pa gen moun ki konnen m te Chili. Èske w konprann? Paske manman m, m gen yon kouzen m nan epòk la ki di manman m li pral Chili pou manman m voye kòb pou li, manman m di non, Chili byen lwen. Moun yo pa t tande kiyès ki Chili a, moun yo pa t konnen, pa t gen yon moun ki te gen yon rèv de Chili. Jis kote Chili ye, Epi monchè epòk sa, ou konnen gen lòt bagay tou, m te pale lè m gon kouzen m mèt ki rele ti roro, misye di m monchè bagay yo, m ap byen pase kouzen. Yow, m di konsa bon, m di jan m ap travay la l pa gen limit. Epi gen nèg ki te di a, yon sèl moun ki te konnen m nan bay Chili, yon patnè m, m di misye m bay Chili, nan misye di a, monchè m kwè nan ou gen yon talan pa gen kote ou rive ou pap travay. M al Chili avè laptop mwen, kamera m, epi m gen gadi dèzòm, misye epi meni k antre, m antre Chili. Lè m rive Chili brother, youn nan rezon ki fè wè m eklate konsa Chili, Se paske te gen yon atis, yon atis ki fè non m pap site non l, li te di depi w al Chili menn, karyè w ap kraze, pase l te gen pwojè sot Miami vin fè fim avè m. Epi m moutre misye talan e mwen l ye, e pa peyi l ye. Ok, bon bagay. Ou konprann? M moutre misye talan e mwen l ye e pa peyi l ye. Youn nan rezon ki fè m kite Chili tou m vin Sendomeng m pral ba w rezon. Se te ann di m gen yon kouzen m, epi pandan m rele kouzen m nan, misye Sendomeng, ou konn misye Gadi, Gadi, epi pandan m pale avèk Gadi, Gadi, nou t al lakay misye, bagay sa yo, epi menm moman misye rele m, misye rele m, li di, kouzen sa k ap fèt menm, monchè, e, Saw panse sou vin sendomeng menn wap prè ayiti epitou mte kòmanse gen anpil ti kontra anpil piblisite kap tap relem anpil konpayi tap relem tankou pwodwi fini anpil konpayi ap relem epi lòt bagay kite atirem plis kite banm konsèy la tou fòm diw li byen sete alepòk manadjè Rutshelle la alepòk misye misye Rutshelle ta jwe epi misye dim baz ou gen anpil talan si w mete w pre ayiti Menm lè menm lè m konn Ayiti pa anfòm bagay sa yo pase m te di misye si pou m ta desann Ayiti e Sendomeng pou m ta poze pase m gen m gen alye m m gen kolòn mwen k ap byen pase la m gen patnè m ki nan diplomatik m gen epi m gen kouzen m ki Gadi yo gen anpil kay pisin tout bagay m di misye si m Sendo e Sendomeng pou m ye bagay sa kounye a misye fè m santi ke anpil bagay ap pi fasil pou ou Kenny deman Kenny antre li ban m menm konsèy lan Grasa delva lè grasa antre a lè grasa antre misye misye misye dim sa misye di ou gen ou gen anpil talan fòm diw sa si ou ayiti wap jwenn kèk sponsò wap jwenn kèk konpayi tout bagay sa epi nou gen depale epi Tony mix tou te banm konsèy la fòm diw li tou. Epi m vin ap panse, m vin ap panse avèk vrèman vre m te gen yon patnè ki te envite m nan yon pwogram ki t ap fèt. Pwogram nan k t ap fèt la, gen anpil sponsò tou ki Ayiti. M vin di, ou konnen mwen menm jan m travay sa avè rezo, m pa, m te Chili menn. Se pa travay, m te konn ap travay, se te toujou de m fè kòb mwen nan piblisite. M te Chili, m te konn ap fè piblisite pou moun Miami. M te Chili, m te konn ap fè piblisite pou moun Sendomeng. Èske w konprann? Epi, m tande anpil moun ki di konsa ke m pa ka tounen Chili. Bon, ou konnen entènèt la bay ti pwoblèm, m pa ka deplase al nan chanm mwen. M te montre w viza m, tout bagay. M te montre w bagay viza m, Chili, tout bagay. Wi, lè anpil moun t ap voye m moute, m pa t deside. A M te santi sa s on tan pèdi pou m al moutre fè foto viza m, moutre moun yo m ka tounen Chili lè m vle. Bay sa m pa m pa t paske imajine w m kite Chili menn m pa anpil tan m achte yon BMW. Apre yon tan ankò menn menm vin gen yon dezyèm machin ankò. Èske w konprann sa m vle di w la? Sa vle di m vin wè moutre moun yo viza m m ka tounen Chili ki ke pandan m Sendomeng nan menn M fè plis kòb lontan sa a, èske w konprann? M vin wè plis avantaj men m lontan sa a. Èske w wè sa m vle di w la? M antre, m fè yon frap ansanm avè Bicha, videyo sa a m reyalize a, m antre anpil bagay de li menm. E m fè anpil bèl travay, èske w konprann sa m vle di w la? Ke Lè m te chili anpil moun te di jeff jeff jeff jeff men pat gen kòb vre jan kounya paske yon atis pa viv. Si nou byen konprann jeff pa kite chili pou ankenn bagay dwòl ni pèsekisyon ni bagay ke yap voye l ale jeff just kite chili paske just li fon kalkil sendomeng ap pi bon pou li ekonomikman palan Li nan kay la pa fème pandan ou vin la bwa mwen se pa dim ou di se pa di ou dim ke ou gen machin men m wè machin m konnen ke ou gon bmw ou gon lòt machin ble ou tcheke m souvan sou yo donk ou te konprann ke makèt sendomeng nan tap pi bon pou ou ke chili ou just fè paske m te etidye l m te gentan wè makèt sendomeng nan ap fè m fè plis kòb sponsor epi tou gen nèg m konn deal avè yo se kontra nèg yo ap fè imajine w pou nèg la ap sot ozetazini al jis chili peye tikè byen chè èske w konprann sa m vle di w la pandan m isi la menm m konn m konn ap negosye yon bagay ansanm avèk yon moun la lenik peye yon tikè la nan 2 jou bip li tcheke m Yeah byen rapid pandan m yeah sendomeng la Ay sendomeng nan byen rapid bagay yo vin pi fasil pou ou paske ou plis pi konekte fasil avèk pi makèt fasil ayisyen an paske w ou pi pre lakay ou. Epi epi epi franco franco moun yo pa konn sa m vle fanatik yo konn sa Lèm te chili men mte gon sakrifis mte konn fè men ki pase paske tout moun tap travay chili de 8 è jis a 8 è di swa si wap swiv byen pi fò video m reyalize chili yo le swa m reyalize yo m pat konn dòmi se papi di konnen li kal travay vini li vini a 8 è di swa nap fè video jiska 2 zè di maten 3 zè di maten men moun yo pa konn sa sakrifis m te konn fè chili an men li tankou l te twòp pou mwen moun ki chili ki ka konn sa map di w la a fredi nap filme Èske ou konprann sa m di w? Anba fredi n ap choute. Tann moun sou travay, n ap frape. Yo, se pa menm bagay avè Sendomeng, m gen kèk ti medam ki ap jwe avè m, se nan inivèsite, le wikenn yo gen tan, n ap travay. Èske ou konprann sa m vle di w la? San rete. Èske ou konprann sa m vle di w la? Konsa. Èske, èske Jeff twa wa ka di, jiskaprezan, an n di, frè yo tou pre nou la, m gen dwa gen yon pwojè ansanm avè Panch. E, La, alo. alo, w ap tande? M ap tande w, Nan, alo. an n di, nan levèl, nan levèl an, anpil atis ayisyen, wi. Men nan rèv mwen, nan levèl m, m vle ye a, m poko yon ti kal. Ok men men sa vle di Jeff jiska prezan Jeff pa gen dout li ka manje li ka peye kay li li ka. Pa gen pwoblèm Fantom mete pou mwen mèsi mèsi m di Fantom mèsi si w ka di m nan kisa l mete pou mwen an m pa konnen kòm misye fache m pa konn poukisa paske m te bat bravo pou show l la men misye di mwen di l Son challenge ki fèl bat bravo. Son nèg fache pou sa monchè. Ou wè son nèg ki gen lòt pwoblèm. M bat bravo pou ou men m di w se paske yon challenge ou kote deplwaye pou bay nivo show sa. Donk lè m di Lionel Messi se paske Cristiano Ronaldo bay 2 gòl nan lòt match la ki fè Messi fon gwo match konsa. Donk m pale Messi mal pou sa? Ah mesi monchè nou wè m pral rive pou nou bay yo sa paske m bat bravo pou yon nèg mwen di misye challenge lan fè misye pèfòm challenge lan fè misye montre nivo l challenge lan fè misye montre jan l fò epi misye fache pou sa misye son timoun m pa ka m pa pral reponn bagay konsa m son nèg ki entelijan m t al lekòl son lòt bagay k ap regle m p ap antre ladann m gen anpil sajès antouka ankò yn fwa. Misye te fon gwo bagay, m te bat bravo pou li, misye te fon bèl bagay, men se paske yo t anmède misye anpil ki fè misye te mete nivo ke l te dwe mete a pou l rive kote l ye a. Gwo nivo. Men pa gen anyen nan sa misye, m pa di anyen de mal premyèman. Dezyèmman, mwen te pale, mwen te di ke m p ap pale nan dosye Rockfam nan paske rapè se moun ki frekan, talè a vin joure m. Efektivman, m pa pale de li, yo vin joure m kanmenm. Donk, tout sa m te di yo te vre. Donk, de tout lè fason, se peu de chose. E m p ap reponn, m pa pral fè menm jan avè l. M deside chanje. M p ap reponn moun k ap eseye pwovoke m. Ni, se pwobableman sa k fèt menm. Ou imajine w, mwen menm ki te sou yon ban lekòl, pou m di de bagay sa epi yon nèg fache, kounye a l vin joure m sou lòt bagay k pa menm gen rapò avèk bagay la. Li vin joure m sou yon seri de lòt bagay ki pa fè okenn sans, kòm si m ta di w, de lòt bagay. Ou panse m pral pataje live la, mesye? Pataje live la. Ou panse m pral reponn pou w fè kisa? A! M pa yon rapè, m pa nan rap, m pa nan trap. Sèl bagay, misye, misye fè yon erè. M fè plis ke 15 an m sipòte rap kreyòl ann Ayiti. M sipòte Barikad pandan 15 an, m sipòte Rockfam pandan trè lontan tou. Em sipòte Barikad menm plis men m toujou eseye pa antre nan divizyon sa okontrè m toujou ede lè 2 m toujou fè patisyon pam nan rap kreyòl la menm jan m fèl nan konpa m fèl nan anpil lòt bagay donk gen lòt bagay kap regle mwen menm sa pa enterese mwen bon se pa grav se manadjè Barikad ki toujou vin wèm lèl bezwen sponsè sa manadjè a m toujou dil se pa avèk misye pèsonèlman. Donk lè misye di sa lap di yo kel pa bezwen l pa bezwen anyen monchè bon brèf de tout lè fason son lòt bagay ki tap regle e se pa grav mwen menm mwen fokis nou wè m fokis.